Ekskize nou ham se Gabriella Landy jodi an fèm 16 jou depi m nan lopital lan. Bon pou medsen mèt do se kòmsi se medsen ki gen bon kè ki gen bòn volonte k vini men kòm se pa rapò de jan lopital la ye ta gen netwayaj fatra e ankò li ta pa peye yo jis yo pat merite vini men kanmèm pandan yo vini an yo fè tout sa k posib yo fè tout mwayen k posib pou yo te ka sove lavi timoun yo malgre. Timoun yo ap mouri kont oksijèn, kont medikaman, pa gen kouran, e rarman yo bay kouran. Bon, tout sa se yon pwoblèm li vin ye pou pou yo, ki vin rann timoun yo tou tap ede mouri, paske maten an la gen yon ti pitit la ki te bò kote m nan lap mouri pou oksijèn, yè ankò gen youn ankò anndan nan sal sa ap mouri ankò pou oksijèn, parapò pa gen oksijèn, yap mal espire. Sant fatra ap moute. Pa gen netwayaj. Bon. Leta pa pou responsabilite l. Leta lage lopital jeneral kòm se pou tout pasyan ladan moun. Di nou non. Ou menm ou di ou la depi 16 jou. E Malgre yo fè kanaval pa tou peyi an, nan tout peyi an nèt, gaspiye lajan, epi ministè dla sante menm ap peri, ap mouri, lopital yo pa ka peye, ti moun yo ap mouri, gran moun yo ap mouri, moun ki te ka leve yo, pran plas yo demen si leve pou ranplase yo. Pye a te plise, apre sa kò l te gen yon pakèt bouton. Nou pa ka jwenn medikaman. Lè yon moun ap antre la pou yo ban nou bagay, moun deyò fè yo pa antre. Yo di pa gen maladi. Men, ou di bebe a malad? Wi, li gen bouton sou li. Yo di pou m achte remèd la, m poko ka achte l. Yon dam ki te fè m kado ti kal, li fini, li pa vle ankò. Men sa ki koz bebe a avèk tout bouton sa yo? M pa konnen non, m wè l fèt avè yo. Ki kote w te ye? Ki kote w soti? Waf Jeremi? Men kisa w genyen ki koz ke jodi a ou etène lopital la? Ou gen konbyen tan depi w isi a? M gen plis ke mwa. Ou gen plis ke mwa? Wi. Men sou kont kiyès ou ye pandan w lopital la? Ou gen yon fanmi ou ansanm avèk ou? Non. Sèl Evanjin, sè Blimo k ap pote m sekou pandan m la. Bagay ou vin touye la yo bel wi non ange. Men ki sa w te fè ki fè ke ou t ale nan prizon? Pou ki rezon? Se pa bagay m fè. Paske bagay yon moun fè, moun pa nan di ou men sa w fè. Se yon mesye ki mouri, pandan mesye a mouri, pandan mwen menm m te manyen l, pandan m manyen l, yo di m se mwen k pou bay kijan l mouri. E mesye mouri m pa konn menm non mesye a m pa konn men se youn nan pòv kap mache mande yo li ye ok mwen wè l li di mwen bon li santi bèl fèt li ap boure ok men l mande yo kote li ye se nan ga l ye nan ga l ye a li mouri malere mwen t mete l kouche anpil li mouri Mwen menm y arete m di se mwen k pou bay esplikasyon kijan l fè mouri. E mwen m pa konn jan li mouri. Mesye sa te mouri ki kote? Akayè. Nan ga Akayè. Ok. Bon, m pa konn jan moun nan mouri. Kijan m pral di kijan l mouri? E se yon nèg menm non m pa konnen. Li mouri. Men son nèg yo t di men li te fè maladi opresyon, li fè maladi tansyon anplis se kleren lap plede bwè. Plede bwè kleren san manje, fè jounen san manje anpli kleren an gilè li bwè twòp kleren kleren an gilè kontra maladi. Klere kontra yo. Dako mèsi. Bon deske mwen menm se mwen ki te manyen nan leta kenbem si te gen jistis m pa tap nan prizon jodia la se telman pa gen jistis ki fèm rive nan prizon jodia maten paske misye mouri m pa konn koman li mouri koman li pa mouri se mwen ki te nan prizon. Paske yo di se moun ki fè kòz se li k nan prizon, se li k dwe nan prizon. Si yon moun fè kòz, ou merite, ou merite peye pèn ou peye pèn. Men, si m pa fè kòz, m ap pase mizè andedan prizon. Maladi andedan prizon. Bon, menm doktè k sou mwen, ki te sou mwen andedan prizon an te konnen m pa t ap chape. Menm doktè a di m.